Matye chapit 5 vèsè 3 a 9 Benediksyon pou moun ki konnen se pòv yo ye devan Bondye, paske peyi Wa ki nan syèl la se pou yo li ye. Benediksyon pou moun ki nan lapenn, paske Bondye va ba yo kouraj. Benediksyon pou moun ki dou, paske y a resevwa byen Bondye te sere pou yo a sou latè. Benediksyon pou moun ki anvi viv jan Bondye vle l la, Paske Bondye va ba yo sa yo vle a. Benediksyon pou moun ki gen kè sansib, paske Bondye va fè yo wè jan li gen kè sansib tou. Amèn wi. Benediksyon pou moun ki pa gen move lide nan tèt yo, paske Yahweh Bondye. Benediksyon pou moun k ap travay pou lèzòm viv byen yonn ak lòt, paske Bondye va rele yo pitit li. Amèn. Amèn. Bondye beni nou fanmi m yo, mwen salye nou nan non Jezi. Nan tèks sa a nou sot li a, lè nou konsidere vèsè 3 a ki di, Benediksyon pou moun ki konnen se pòv yo ye devan Bondye, paske peyi wa ki nan syèl la se pou yo li ye. Lè Jezi pale konsa, li pa adrese l sèlman ak pòv yo. Men se ak nou tout an jeneral, kit ou te pòv, kit ou te rich. Li vle fè nou konsyan ke menm si nou pòv oubyen nou rich, nou dwe konnen ke tout sa nou posede se pou Bondye yo ye, enkli pwòp tèt nou. Menm jan Sòm 24 vèsè premye a 2 di. Se pou Senyè a tè a ye ansanm ak tout sa ki sou li. Se pou Senyè a lemond antye ansanm ak tout sa k ap viv ladan l. Piske yo pa pou nou, se pou Bondye yo ye. Lè Bondye mande nou bay ak yon moun ki ap soufri, se pou nou bay. Lè Bondye mete sou wout nou yon moun ki gen nesesite, nan sa li mete nan men nou, se pou nou ede l. Paske lè nou bay, se nan sa Bondye ba nou kenbe li soti, paske tout sa nou posede, se pou li. Menm jan Jòb di, San anyen mwen te soti nan vant manman m, san anyen m ap tounen anba tè. Kèlkeswa jan nou te ka rich sou tè sa, nou dwe rekonèt se pòv nou ye devan Bondye paske se li menm ki kreye tout bagay e se li menm ki mèt yo. Lè nou gen kè sansib, Bondye ap montre nou jan l gen kè sansib tou. Men jan vèsè 7 la di, Benediksyon pou moun ki gen kè sansib, paske Bondye va fè yo wè jan li gen kè sansib tou. Ansuit, Sòm 41, vèsè premye a 3 di, Ala bon sa bon pou moun ki pran ka moun ki gen nesesite yo Senyè a va delivre l lè l nan tray Senyè a va pwoteje l Li p ap kite l mouri L ap fè l viv ak kè kontan sou latè Li p ap lage l nan men lènmi l yo pou yo fè sa yo vle avè l Amèn wi Lè nou rekonèt se pòv nou ye devan Bondye. Nou rekonèt tout sa nou genyen se kenbe Bondye ba nou kenbe yo epi nou pataje ak moun Bondye mete sou wout nou. Lè nou nan pwoblèm, depi nou rele l lap tande nou e lap vin delivre nou. Menm jan nou montre nou genyen kè sansib la, Bondye va montre nou jan l gen kè sansib osi.